Salye tout moun ni ki konekte n kelkeswa kote ou ye sou latè a, ou sou Sophia TV 83, mèsi pou pasyans ak fidelite w, jodi a nou pote pou ou tout dènye nouvèl sou Ayiti. Nexus Mart la rache Johnny ak tout yon ti gason e daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, dosye sa sou wout pou l koze yon gwo masak nan zòn Sous Mart la depi avan yè swa e se jeneral Bogi Bèlbòs ki deja mobilize tout ekip la Kote chèf gang sa yo fache yo menase pou sakaje kabarè. E depi granm maten an la yo deja touye yon jenn gason ki soti sous matla kidonk se ta gwo batay ki pete kabarè e menm menas sa ale pi lwen pandansetan nap di tout moun kap fè wout zòn nasyonal nimewo 1 an Pran prekosyon, paske bagay la pa piti. Sepandan, genyen asasina Johnny an tou ki kapab debouche sou yon gwo gè, se sa anpil moun konprann. Yo mande tou, nèg k ap frape nan zòn Lafito ak Ti Tanyen yo, sitou nèg ki soti Kanaran yo, nèg yo mare yon gwo konplo pou frape trè fò. Kite m fè n sonje tou, Johnny se youn nan nèg ki pwòch Pitit Desalin e yo di tou li se toutè Anel Belizè. Sepandan, Li fasilite anpil nèg rantre nan geto a e se li menm ki pòt pawòl k ap fè ale vini ak sa ki gen pou vini yo. Medam, mesye, tout detay sa yo se pou koulye a la. Konsènan sa k ap pase nan zòn Lafito a, bagay la dejenere e yo fè konnen tou gen anpil mannigans k ap fèt dèyè a pou kapab kraze gwoup gang sa. Enfòmasyon ak lòt se pou kounye a la sou Sofia TV 83. Si ou poko fè sa, abòne ansanm avè n, rejwenn kominote nou an Wap edifye epi jwenn tout video nap poste sou chanel pa ou la. Enben nou kapab di Jimmy enben nou kapab di jèn gason sa nap gade la se e se nèg ti tan 1 ki kenbel yo fèl pale depale li pale depale aprè yo rachel atchanman la depiw se moun Kabarè sous matla ou pa ka tante travèse lafito sa vle di titan e kanaran eske vrèman moun ki di yo chèf ayiti yo deside pou bandi pran kontwòl blòk nan antre nò kapital la nèt menm jan ak antre sid la sa vle di ba yo trip ba yo dejenere se fè map di pafwa Lè lapolis la ap kòde gon lòt gwoup menm k ap dekòde pandan ke mwen ap bat bwavo paske lapolis arete 3 prezime bandi nan zòn nan pito enben nou wè mesye yo depote lapolis pase fon kout filè la dimi enben palaswit ou wè mesye yo se men se sa yo bliye yo pa fè enben sitwayen nou k ap viv nan zòn. E nan zòn sa yo, e sa rive le plis souvan, nou wè sa pase zòn Pò Jak, sa pase Pènye, Tòsèl, lòske lapolis al mennen operasyon, enben jodi a la ou kapab wè pa rapò avèk kestyon, enben nou konnen 3 prezime bandi nou sot di la, enben ki arete nan zòn Lafito, ki se gang Kanaran, enben jodi a la, menm kote Atoudjimi wè jenn gason sa, enben yo pran towo a mezanmi, Sin ta wè imaj sa bagay mezanmi kilè wap kou mezanmi bagay la bagay la vrèman map mande jan Jimmy di a mezanmi evite pataje vye video sa yo bay lòt moun lè lòt nasyon ap gade poul konnen se ayisyen fason nou pran tèt on moun nap koupel nap wadi se monchè bagay la tèlman terib gon mizik ki te di Men eske n pa moun ankò? Nou genlè pa moun ankò jodi a. Vrèman, vrèman tris Jimmy Leonel. Se vrèman konplike de jou an jou. Vwala, e antouka se serye hein, avètisman sa trè trè serye medam mesye, e mwen menm lèm gade video sa, Teknikman, dlo pa ka pa soti nan zye w, ou pa ka pa kriye medam mesye. Rezon, jan nou di l se Ayisyen nou ye, mesye gang sa yo, nèg mesye sa yo se yon ekip animal yo ye, se yon ekip bèt yo ye, se yon ekip bèt sovaj yo ye, paske rezon an se paske se pa nòmal pou non sèlman ou fin asasine yon moun, yo fin tiye jèn gason an pi yo imilye l ankò medam mesye. Bon nou fè w tande videyo a men nou pap moutre w pati kote ke yo fè zak la. Ou kapab konprann ok. Ann jis tande sitwayen an avan ke yo fè aksyon an. Voye mesaj sa pou Dede yo mwen. E sivouplè, pa gad yon nou anbyen non. Dede yo. Dede yo. Sivouplè, nan komin Kabarè. Ticha se pwoblèm lap bay. Pede pran moun pote bay nèg smat la touye se trafik lap fè se trafik lap fè mwen menm mwen menm efezyen menm ki voye mesaj sa se trafik lap fè pede fè pran moun al depoze 100 dola ameriken pran moun depi moun nan bay li pran li potel bay nèg smat la pral touye e trafik senpman Ticha ap fè. Eske ticha ap gon pakèt inosan poul ba nèg swat la pou yo touye anba. Bon sa chef sa si m di w sa nèg sa yo krim sa kman yo fè m pa di w m pa kanpe pwese sou la m di w konsa yo yap fè yon rinyon yo twa ticha ti pou antre nan tit anyen m tande pou yo vin sène nou m te nou te mèt te touye m wi mwen m te tande bagay la mwen m te kite gwo patnè m malèz nan bò matino gwo patnè m. Vwala, donk pou n rezime pou ou la ou kapab wè sa se premye videyo kote ke bandi yo ap fè misye pale, y ap fè l di yon ekip bagay ok, ki petèt sa, ki petèt vre, ki petèt pa vre. Men sa se premye pati an, men dezyèm pati an, medam mesye m pa bezwen di nou plis, nou menm ki leve Ayiti nou konn kòman nou te konn touye poul, nou konn kòman nou konn touye poul, m pa bezwen di w plis. live yo filme bagay lan kote ke yap pase a laksyon ok men li enpòtan jan nou dil silvouplè nenpòt moun ou ta wè ki lage video sa kote yap touye misye an repòte paj la se enpòtan e sensèman mwen menm polisye sa yo mesye m pa konn sa nap tann m pa konn sa nap tann pou nou fini avèk gang yo Mesye sa yo m pa konn kisa yo fimen paske men se su e sèten yo pa moun sa se su e sèten. Yo pa moun, se bèt nou pap menm oze di yo bèt paske lè w di yo bèt se yon ensilt ou fè a bèt yo. Mesye an nou avanse. E Diminiko pap di e oditè oditris chanèl moun afè bon TV nou tap swiv kòman eben e sitwayen an yo te pran plezi mesye yo te pran plezi pou yo fèl pale san oken pitye se yo pa konprann se yon moun menm jan avèk yo Ebyen apre sa yo egzekite l se vreman douloure e nou tap swiv mesye sa yo menm ki yo menm pran posesyon wout nasyonal nimewo 1 an onivo titan 1 lafito mesye sa yo kiyès ki enstale yo nan zòn nan se gwoup izo a izo vilaj de dye 5 segond se mesye sa yo ki gade wè leta pap regle anyen e yo pran kontwòl wout la e depi lò pa janm genyen vreman yon operasyon ki mennen pou ta eseye deloje nèg yo Moun sous matla di yo menm yo pap kite bandi izo vin pran zòn pa yo a men yo mete barikad yo kanpe goumen kote yo ye nan tèt mòn nan la yo kanpe goumen e defèt mesye izo paka antre pran zòn sa difè ke mesye izo paka antre pran zòn sa enben vin gen yon fas kare kote ke mesye izo menm ki rete sou wout la depi yon moun ap pase swadizan ou pral lafite oubyen ou pral ak ou dou si ou ta di ou se moun kabarè oubyen ou se moun e ou di ou se moun sous matla enben yo pran moun nan yo egzekitel Enben, se nan kontèks sa a nou wè sitwayen sa a se yon ti malere ki petèt t ap sot chache lavi l, mesye yo kenbe l onivo wout nasyonal nimewo 1 an, yo fè l pale e w ap tande konmisa ap di w e cha blende a se krim sèlman yo fè. Wi, e n ap swiv, enben se konsa sa fèt. Men, men fòk nou di medam mesye nou pa p sèlman rete bò kote nan bò kote negatif la, fòk nou pase bò kote pozitif la tou parapò nou konnen pandan. kòmansman wikenn nan la a e pandan semèn nan genyen jisteman yon yon enspektè yon komisè depreferans komisè divizyonè ki arive an paran de Xavier Ceide nou konnen ki fè kè chak grenn ayisyen kontan e osi komisè e Xavier Seïde nan moman nap pale la li enspire li vin fè ke chak grenn polisye pran konfyans li vin fè nan moman nap pale la gen anpil polisye ki vin motive sitou aprè ak ki te arive. Kòmandan Bim nan li pèmèt aske. Li pèmèt aske anpil polisye pran konfyans, anpil polisye motive pou moun ap pale la, sa vle di ou kapab sezi tande nan jou kap vini yo la, polisye yo arive jisteman reyale, kontinye reyale anpil bandi nan peyi san chapo paske kanmenm ak kòmandan bim nan li arive kanmenm ankouraje polisye yo e sa ki kapab kontinye e gen lòt zòn moun yo di yo pap bese lèbra yo pa kouri e yap kanpe tann e Pa bliye, lòske kèk bandi tonbe, ofiramezi bandi ap tonbe kanmenm, se efektif la k ap redui, men kanmenm n ap toujou felisite chak grenn polisye ki deside kanpe goumen, chak grenn polisye sitou nan ka Xavier Ceide la ki li menm pèmèt voye ale anviwon, nou te pale w de gen plizyè chif ki te soti, men nou menm nan kad nan kad enfòmasyon ke nou te rive jwenn, sa te fè pale de 5, men. Pa bliye gen lòt enfòmasyon te fè pale de 10 jiska 15 men nou menm nan sa ke nou te jwenn chif ofisyèl se 5 ke l te ye byen ke nou menm nou kapab toujou rektifye yon chif ke nou te bay dan le tan ke lòske nou ankete nou jwenn vrè chif la donk anviwon 5 polisye te arive anviwon 5 bandi te arive bwè dlo bouch yo lakay komisè Seïd nan kad nan kad bwavo li e nou wè aktyèlman la a prèske majorite polisye bon polisye yo yo deja motive e sesi e yo motive pou kapab goumen kont bandi yo arete anpil ladan yo menm si nou konnen nan tèt nan tèt CSPN nan Ariel Henry Frantzlbe pa vrèman gen volonte men kanmenm polisye yo menm yo kanpe yo kanpe rèd yo kanpe yo di yap kanpe goumen pawon avèk kèk nou pale e sesi nan kad mikwo twotwa nan kad vizit nou fè nan sètèn zòn dimi fòk nou di nou wè 2 polisye yo menm Malerezman, menm si yo, menm si se pa Ponsèbe ki pase yo lòd, men nan sètèn zòn se menm an sivil yo kanpe pou yo goumen paske souvan lòske yon polisye al goumen kont nan yon zòn kote bandi ap fè ekzaksyon sou popilasyon an, yo oblije menm dèfwa an sivil paske talè ou tande kòmandan an chèf la di yo pa t pase yo lòd, yo pa t gen lòd pou yo t al entèvni nan tèl zòn. Enben se nan sans sa a dèfwa yo konn menm aji an sivil kanpe goumen kont bandi menm jan nou wè Solino la a kanpe. Menm jan nou wè Dèlma 32, Dèlma 31, Dèlma 33 kanpe, enben se konsa dan sèt dan kèk lòt zòn, enben polis yo menm malgre yo pa jwenn lòd Frantz Elbe, enben yo deside kanpe. Donk nan pwen sa nap di bravo kanmenm a chak grenn polisye ki di yo menm yo pap kite la repiblik, yo pa pral pran sèl kòm iltimatòm al kay Biden, men yap wè sa yo ka fè pou yo mete sekirite nan peyi a, pou yo finalman peti a peti touye kèk chèf gang, ke touye kèk bandi ki ap fè krim sou popilasyon an, kap kidnape moun e sa lou. Bon e Bon e nou kapab di Leonel wè e ti makak, ti makak reyaji hehehe ti makak reyaji, ti makak pran yon kou li pran yon gwo kou pandan e semèn nan la, enben misye di enben komisè Seid. Ki li menm ki ta tiye ansanm de nèg sa yo pou li a, se pou l te kapab pran gad. Men sa k te di n al anmède komisè a tou. Komisè pa, e pa nan lari li jwenn nou, se pa, e pa gon kote nan baz nou l antre, e pa operasyon sa l mennen. Kounye a, kiyès ki te di nou al anmède komisè a? Kounye a, ou tande ti makak menm di mwen. Padon, nan yon deklarasyon ke l fè, O wi, komisè a, se gad li te bezwen. Bon, komisè a, lè komisè a te bezwen, si te benyen gad, li ta prale nan baz ou, lè sa a li t ap demantle w. La a, si komisè a te bezwen gad, se pa, se pa nèg ou voye al entimide l lakay li. Ou pa wè li t ap moute la nan Tomasen, epi la a, li met lapè sou ou, nòmalman ou pa t ap menm egziste. Lè sa a, t ap ba l gad paske Li tiye youn nan e kansè peyi a pwodwi jodi a la. Sa vle di jodi a la e m panse ke Ti Makak li menm k ap reyaji sou komisè a, m panse ke se wè Ti Makak reyaji sa vle di Ti Makak li santi l pran kou e li pran kou serye nan kesyon e komisè a. Men. Sa nap di e e Leonel nan kad ensekirite a nou wè e youn nan 5 youn nan e bandi kite tiye pa rapò 6 polisye yo enben lapolis rive aretel o nivo de senmak nou wè lapolis malgre tout bagay mwen mwen di a ki kontinye ap souke kòl enben arestasyon youn nan prezime asasen 6 polisye bandi te tiye nan lyankou yo. Otorite lapolis ak lajistis yo nan Sen Mak anonse jodi samdi 11 mas la arestasyon 5 endividi pami yo 3 jenn gason ak 2 fanm nan lokalite Potri, premye seksyon kominal Lyankou. Se komisè gouvènman an pou yon ti bout tan Sen Mak la, mèt Verson François ki anonse nouvèl la nan yon entèvyou. esklizif li bay. Enben, endividi sa yo abitye sèvi kòm antèn baz gang Grif, selon chèf pakè jiridiksyon Senmak la ki presize youn ladan yo te gen men l tranpe nan zak asasina ki fèt sou 6 polisye bandi te tiye 25 janvye pase a nan komin Lyankou. Pou kounye a, 5 endividi sa yo fèmen nan yon gadavi komisarya Senmak kote y ap reponn kesyon sèvis envestigasyon pou swit legal. Ou konn sa m pa renmen nan sa? Yo di w, pou le moman la, 5 prezime bandi sa yo fèmen nan komisarya. Bon, sa l di w talè w tande gon entèvansyon k fèt, ou tande ou tande prizon kraze, komisarya kraze, sa w tande a tou nèg a repran lari ankò. Sa vle di jodi a la, èske gon gon gon gon sekirite e nò e ki etabli nòmalman nan Senmak pou w ka kapab gade Bandi sa yo pa konnen. Men jodi a la, nou kapab di, enben youn nan youn nan prezime asasen 6 polisye bandi nan yon kore Leonel, enben lapolis arive arete, enben yè samdi 11 mas 2023 Leonel. E nou kapab di, alò, n ap pwofite e n ap pwofite okazyon an tou pou nou tou lanse yon enstriksyon fòmèl bay popilasyon an. Jounen jodi a, e n ap gade byen, menm kòmandan an chèf, kòmandman an chèf lapolis la, kòmandman an chèf lapolis la, nou wè, e souvan pa vrèman gen yon volonte pou ekstèmine bandi yo, pou pase yo alenfinitif. E n ap gade Menm atravè pòtpawòl lapolis la lè l ap pale, yo toujou fè w konprann ke malerezman, malerezman tèl bandi tonbe. Sa vle di lè yon bandi tonbe, pou pou pòtpawòl lapolis la se malerezman. Donk nou ka konprann. Men sepandan, jounen jodi a la a, li klè bandi yo fòk yo jisteman al nan peyi Chachapo, sinon lè polis yo arete yo, se nan prizon yo pral mete yo. Fon jan. Pèp la pran w nan men yo, pas yo a lenfini paske li pa posib pou n ap kontinye arete bandi, mete yo nan prizon, mete yo nan yon chanm kay pou yo pran plezi yo, epi aprè y ap lage yo ankò. Donk, m panse dosye sa a, kès kloz, se sa k sipoze fèt, popilasyon an pran responsab li tou. Se sa m t ap di Salomon. Enben, Leonel m kapab di evèk katolik yo kritike enben ak inaksyon, mepri gouvènman an parapò avèk endiferans peyi ami Dayiti Fas avèk soufrans Ayisyen yo, enben evèk katolik yo kritike fason mepri gouvènman an, endiferans peyi ami yo fas avèk soufrans peyi a avèk Ayisyen yo. Vandredi 10 mas 2023, nan yon mesaj avèk pèp Ayisyen nan okazyon karantyèm anivèsè vizit Pap Jean Paul ii, anndan peyi Dayiti. Men evèk katolik yo denonse fason gouvènman an e lòt peyi ami yo ki di yo zanmi Ayiti fas a soufrans pèp ayisyen. Enben yo pale deklarasyon fò e pasaj Pap Jan Pòl 2 ann Ayiti, Il faut que quelque chose change ici. Enben yo pale, yo deklare, yo gade fas avèk dur reyalite a ki karakterize pa yon pouvwa otokratik. On pouvwa otokratik. Enben nou kapab pale la, men evèk yo, yo di vyolans ki sistematize, ki planifye, ki devyen tout otorite fòs piblik yo, enben la ankò nou wè legliz katolik, enben ki fè on kri dalam nan kote yo mande pou gouvènman pran responsabilite l fas avèk popilasyon sou kesyon ensekirite a Leonel ki kontinye ap ap ap ogmante de jou an jou. Nou wè Legliz Katolik li menm ki sòti mete yon nòt deyò pa rapò avèk karantyèm anivèsè kote Pap Jan Pòl ii te mande fòk kèk bagay chanje andan peyi Dayiti, Leonel. Bon, nou kapab konprann Legliz Katolik ki toujou sètèn fwa eseye fò wè y ap monte yo kreno pou yo eseye. denonse sitiyasyon sosyo ensekiritè ki ap rene nan peyi a. Men san oubliye tou, nou p ap nayif pou n konnen enplikasyon kanmenm legliz katolik genyen nan kraze sosyete a, kraze peyi a pa rapò a zak imoralite. Si n ta eseye site, nou konnen yo deja m pa menm bezwen reprann yo, tout moun konnen legliz katolik te menm patisipe nan dosye asasine karaktè Prezidan Jovenel Moïse, Legliz Katolik te menm t ap ankouraje lanachi pandan se tan yon prezidan te eli konstitisyonèlman enben yo t ap mande depa li. Donk jounen jodi a la a Legliz Katolik pa mye plase pou ke y ap y ap pase lòd y ap y ap pou ke y ap eseye Y ap eseye jisteman denonse sètèn reyalite ki ap. Se vre nou konprann, men sa pa fè nou, sa pa fè nou nayif pou, pou deja pou nou ta pran Legliz Katolik kòm dè bon, pou, kòm dè bon, kòm yon, yon sektè nou konnen ki patisipe nan kraze sosyete a, e yo menm tou, pandansetan gang yo y ap kidnape moun, men nou, nou konnen tou Legliz Katolik yo gen lekòl yo anndan peyi a, lekòl yo tèt nèg, y ap tòde kou paran yo. Sa vle di, m panse ke se tout sektè sa yo, pa gen sektè ki inosan anndan peyi a, tout sektè enkli e patisipe nan dosye kraze peyi a e tòde kou pèp la e sitou lè w ap gade legliz katolik ki genyen e dèyè li ekòl kongreganis ki sou denominasyon li e ki ap te apovri paran yo davantaj, menm si kanmenm yo ofri yon sèvis ki mye, men pa bliye tou legliz katolik yo patisipe sitou nan sa ki gen rapò avèk imoralite tankou bay omoseksyalite ke m ap toujou di l ke nou ap eseye kopye nan men loksidan paske souvan nou pale de loksidan loksidan fè nou mal men gwo seri bagay n ap kopye de loksidan la lè w pran omoseksyalite Omoseksyalite, e m panse ke se youn nan bagay legliz katolik pote ban nou e ki pa nan kilti nou, bagay sa a mwen m ap toujou di l e jou jè wap gade gon seri de lekòl, lekòl kay mè, lekòl kay frè, enben gon seri de lekòl e ki yo menm lè w voye timoun ou ladan yo enben se yon seri de vye mès y al akapare e souvan e timoun sa pi devan demen si Dye vle li konn vin tounen yon danje pou sosyete a. Paske lè n ap pale de danje sosyal, se pa sèlman bandi yo, men toujou gon seri de moun kanmenm k ap eseye chanje lòd dè choz. Lè w pran egzanp lesbyèn yo oubyen sa yo rele masisi yo kanmenm, se dè moun kanmenm ki reprezante yon danje pou sosyete a paske kanmenm sa nou p ap ka akapare nan sosyete pa nou an. Li pa pou nou e se si l pa pou nou. Menm si m di gen de moun ki kapab gen pwoblèm ak sa, men sa nou p ap ka pran l kanmenm. N ap rele chalbare, n ap rele chalbare dèyè legliz katolik. non sèlman nan dosye enplikasyon l nan zafè asasine karaktè prezidan Jovenel Moïse, e w apre yo fin asasine prezidan an, e w ap wè legliz katolik pa mande jistis. Bon, se si e sèten yo pa p mande jistis paske yo enplike nan asasin, nan asasinasyon de karaktè li. Donk jounen jodi a, atansyon legliz katolik, mès nou an kote konn ap chante kont prezidan Jovenel Moïse, jounen jodi a nou pa ka bliye yo pou pran pòz pou ap denonse ensekirite ki nan peyi a. Donk ou pa inosan, se sa ke, se sa ke m konprann